Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout e ok? Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est week-end. On est donc le 26 août 2022. Attention à vous. Toujours dis non ça, comme on est en Haïti, surtout à tous ceux qui sont dans la capitale, ben, week-end casanier. Bah oui, on reste euh, chez soi. On sort pas parce que la rouillant, l'est dangereuse. Alo, se parti pou les info. Ye, mta kapap di kon epizod ki jwe se yon nouvèl epizòd euh nan batay ki gen laboul e fò n di ke nèg ti makak yo frape anlè ankò yè alò euh yè swa pandan tout aprè midi an rive dan la sware fò n di ke nèg sa yo yo fè it yo fè anpil bal chante anlè a o nivo de laboul fò m di nou ke depi kèk tan la moun k ap simen la terè anlè nan zòn laboul fe sa yo, li pa lòt ke klan Ti Makak la. Klan Ti Makak la se yon klan ki anekse ak Gran Ravin. Kan sa va mal, genyen operasyon miskle, yo kouri dèyè Ti Makak, ebyen swa l monte pi wo oubyen li vide kò l la o nivo de Gran Ravin. Pa bliye ke anlè a la m ta kapab di gon konfli. Konfli antre nèg Ti Makak yo e nèg Toto yo. Nan yon premye tan, nou ta kapab di te gen yon operasyon ki te fèt kote ke nèg Toto yo la yo te debake ak mèsenè, yo kouri dèyè nèg Ti Makak yo. Ti Makak t ap manje grenn wòch anba raj la. Pa konn sa k pase la a, ebyen gen yon rebondisman ki fèt nan sitiyasyon an epi sa w tande a la a, Ti Makak li pran le desu. Kounye a la se Ti Makak k ap fè koze anlè laboul. Sa anpil moun pa t janm swete viv, ebyen y ap viv li jounen jodi a la. Dènyeman la, lè nèg Ti Makak yo desann nan, nèg yo okipe tout lari an nèt. E se te nan moman sa a, m ta kapab di yo te mete dife sou senatè a, ansyen senatè Yvon Buissereth ansanm ak moun ki te akonpanye li an nan machin nan. Donk, se jiska prezan se a deplore. Fò n di ke fineray lan. li pwograme pou se samdi. Donk, demen, se pral la fineray, bon, yon fineray senbolik paske bon, yo pa t jwenn kò. Sa k te rete kalsine, tout bagay sa yo kalsine. Men son fineray senbolik tout de menm. Ebyen, pou m di nou ke, nèg ti makak yo, se yo k ap fè koze. Yo vin trè trè trè frajil. Yè, gen afwontman, gen yon pil eleman enfòmasyon k ap sikile nan afwontman ki te gen yè la. Yo fè nou konnen ke se mesye sa yo ansanm avèk lapolis. Gen yon dezyèm eleman enfòmasyon, mesye sa yo ansanm avèk yon lòt gwoup de gang. Men enfòmasyon rive jwenn nou kòmkwa gen polisye ki oblije kouri kite machin paske gen yon videyo ki vin jwenn nou, videyo sa a di ke ebyen sa se machin lapolis, nèg yo fè lapolis vole, Donk, yo rekipere machin nan yo boule l. Kounya la ti makak gon bagay m anvi di tèt mwen moun yo si ti makak nan entèvyou l te bay li di l pa konn anyen nan lanmò senatè a wè l wap fè mal papa dèfwa ou gen dwa koupab sa ka rive tou inosan men Inosans ou an, se pou yon laps de tan. E sa konn rive anpil krim ki fèt, li sanble avè w tèt koupe. Kounye a m pral di w ki sa k fè machin senatè a k te boule a l sanble avè w ti makak. Sa se nèg ou yo k mete dife nan machin sa a. Donk sa vle di, nou genyen yon mòd operatwa mete dife. Èske n konprann? Donk imedyatman se moun sa ki konn mete dife nan zòn nan. Depi yon kay boule, ebyen, y ap di se li. Men, antouka, mwen panse ke se lapolis, paske kant kèlken li anlize li dan la lojik mòtifè, ebyen se lamò, lamò, lamò l ap toujou wè devan l. L ap grangou lanmò, ou konprann? L ap anvi wè kadav chak tan. Donk se a la polis pou stope l nan foli meurtrier an lan. E pi pou mete l yon kote pou l pa ka panse ankò. Ou pa konprann? E tan ke la polis pa nan nivo pou l fè sa, ebyen nèg sa yo y ap toujou mache nan mitan nou, y ap toujou bay anpil pwoblèm. Brèf! Nou pral tounen enpe plita paske fòn konnen kòman sa ye eske genyen nèg ki tonbe nan kad batay sila a. Men batay la te vrèman myèl. Sa k ap di yon mo pou moun Savyen? Sa k ap di yon mo pou moun nan Ti Rivyè? Paske fòn di ke moun sa yo nan sitiyasyon difisil akoz de gang palmis lan k ap bay pwoblèm. Jist avan m avanse avèk kesyon Savyen an, fò m di nou ke, Mezanmi moun ki gen ti moncash sou telefòn yo fèt atansyon avou. Gon pakèt nimewo k ap pede rele pou mande nou kòd moncash. Depi kilè? Depi kilè konpayi te konn rele pou mande kòd moncash? Si yon moun rele w pa okipe l, pa gen bagay konsa ok. Bon, brèf, Savyen, zòn Palmis, fò n di ke zòn sa yo bay anpil pwoblèm. Se pa ti pwoblèm non. Paske dènyeman la a, m ta kapab di gen videyo ki rive jwenn mwen, kote ke m kwè gen yon cha ki te antre anndan, yo sòti avèk li paske cha sa a li te gen pwoblèm. Epi, m gen yon lòt videyo kote bandi yo yo menm yo kontan. Paske yo m ta kapab di mete lapolis nan jou sa an dewout. E yè te gen yon tantativ ankò pou te kapab antre nan palmis lan. Gen enfòmasyon ki rive jwenn mwen kòm kwa gen yon polisye ki ta pèdi lavi l. Alò m ap chache plis enfo paske Enfòmasyon fè kwè polisye sa ta blese grav men genyen lòt enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke polisye sa li menm li ta pèdi lavi l. Si wi se ta dezyèm polisye ki mouri anba sa. Donk mwen pa konprann kòman fè yon enstitisyon genyen yon pakèt inite ladan li, inite k ka batay epi. Pou yon ti gwoup de bandi nan yon zòn andeyò konsa, m pa konnen. Men, lapolis fò l jere sa. Dènyeman la a mesye, pou wè jan nèg yo ap bat lestomak yo nan zòn nan. Videyo sa yo ki rive jwenn mwen an, sa k fè m pa pibliye yo, se moun ki fè videyo a, arab la k fè l la, li mal fè l. Paske imedyatman nèg yo ap gade videyo sa a. ou kapab gen yon ide de moun ki fè video a. Donk next time map mande w Arab la pou kache yon kote pou byen pran yo epi euh, ma difize video a paske moun ki lotbò a tou yo gen pwoblèm. Abè wi! Izan Omar! Paske jan yap viv bagay la jounen jodi a la m ta kapab di se kòmsi moun yo prizonye de yo menm. Eske nou konprann? Donk yo pa kapab kontinye viv konsa. Gen yon fiksasyon ki sipoze fèt onivo de Savyen e pou ke tout bagay kapab antre nan lòd. Ok, mwen gen yon alèt la a ki vin jwenn mwen konsènan moun k ap viv nan zòn Wozanbè. E se Wozanbè 2. Zòn nan rele Vilaj Byenfezans, se sa? Kan Rony Colin oubyen Kan Kara 2? Alò genyen plizyè kan lôt bò sa. Men fò n di ke moun k ap viv nan blòk sila, ebyen sitiyasyon an vrèman triste pou yo. Triste nan sans ke ebyen lè lapli tonbe yo pa konn kisa pou yo fè. E menm lè lapli pa tonbe, kay ki genyen yo se kay ki pa ka twonpe ni solèy ni lapli. Moun sa yo santi yo imilye. Yo anpil fwa pa gen yon ti kras elektrisite. Eske nou konnen se yon fi ki oblije rele RL prod e fi sa ensiste chak ke jou el mapel pou me di RL prod ne nous oublie pas paske bagay la vreman grav pou nou. Donk se sak fè maten an la a mwen oblije fè eko ak revandikasyon sila paske sa fè yon bay depi ke moun yo ap viv nan espas sila a. E la a, si w al nan zòn nan, w al fè yon konparezon, w ap wè, ebyen, se pa kote pou bèt ta rete. Bèt isit wi, men kanmenm, se la moun ap viv. Leta, ou gen bagay nan men w. Ok! Donk nou pral gade kèk ti imaj e pi aprè leta w ap wè genyen opòtinite ou byen se yon evidans pou kapab entèvni. Sa se twalèt, pa twalèt, sa se pòt, sa se pòt kay. Gade. Sa se pòt kay. Sa se latrin. Lè pa egzanp, latrin nan plen. Yo debouche l la. Sa vle di la, menm kote nou pa gen pou n benyen, se nou menm ki oblije n fouye yon twou nan espas sa la pou nou benyen. Anyen. Sa vle di pou m ta fè tankou pran tout, wè, pran tout vilaj la la, wè, wè. An nou chavire yon lòt kote non nan kesyon politik la fòn di ke gen yon pakèt nèg la mezanmi bagay la kòmanse rèd pou yo. Ou konn tande rèd, rèd, bwa mare. Gen yon bagay pou nou konprann. Jounen jodi a la pèp ayisyen kale je nou. M toujou di nou sa. Ban m di nou yon bagay. Nou te renmen Jovenel pa vre? Non. Bon m pap rive nan Jovenel la. Nou te renmen Mateli anpil. Men anpil nan nou leve yon bon maten la. Epi nou just di euh Martelly fè tò wi a peyi a. M pa fin renmen misye ankò. Donk sa vle di ke jounen jodi a la rann nou kont ke lanmou sa nou genyen pou moun nan se pa lanmou Jezi Kris te genyen pou moun sou latè. Paske sa kapab rive moun sa tèlman fè w bagay ou pa renmen epi w vin rayi l. Nou te renmen Martelly, nou pa renmen l. Sa te ka rive anpil nan nou pat renmen Jovenel. Men fason l vin mouri an lakòz nou vin renmen l. Bon m pap ban nou manti non. Poukisa nèg yo te touye Jovenel la? Bon men nan kisa n ye jounen jodi a la? Ou wè jimnastik k ap fèt la a pou omwen yo kapab kenbe pou yon mwa ankò fas ak monte dola la. E poukisa Jomo te mouri? Men, hum! Konsèy de nèg. Map gade yo e map kontinye gade yo nan je. E jounalis yo, m di nou, la nati gen pou l poze nou kestyon. Paske yon nèg ou pa ka chita de yon mikwo, wap pran pòz wap pale pou pèp, epi anba tab wap negosye pil lajan kont pèp la. Gade pou wè kòman gaz ap moute la chak jou. E m konnen anpil nan nou pran lajan nan men Ariel pou kestyon gaz la. Bat! Pou la nati pa poze nou kesyon. Paske m pap afiche nou. Paske m pap al antre nan lojik. Denonse neg. Alo m ap denonse nou wi. Men m pap site nou nou. Si. Pep la gen bon jan lespri l ap konprann. Paske depi se neg ki pran la pawol pou di. A fok gaz la moute. Ebyen, yo gen bagay nan men yo, yo awoze yo. Men si yo pa t awoze yo, ou t ap wè yo kanpe dè bra mikwo a la a, t ap di, o se pa nòmal, Ariel est un méchant! Diferamman de mwen, paske mwen menm m ap fè l maten, midi e swa, jiskaske m pa kapab ankò, m p ap janm chanje pozisyon. E jou nou wè m chanje pozisyon dèyè mikwo sa a, nou mèt tou di Ariel pot bay vag. Paske, ou chanje pozisyon. Nan kan m ye a m ap toujou la. Yo moute diri a map di non sa pa gen dwa fèt. Yo moute suk lan map di non sa pa gen dwa fèt. Yo moute gaz la map di non sa pa gen dwa fèt. E le jou yo moutel ou nou wèm parèt map fè jimnastik map di a lajan bagay fò gaz la ta moute vre nou met tout di a ok RL prod ou gen bagay nan menw retire kòw nan figi moun. Eske nou konprann. Donk Timote Rony pale li atake Moïse Jean Charles li atake kèk lòt nèg. Son veritable plon gaye, lage l. de kontab, administratè, minis avèk lòt gwo kad. Donk jodi a la ankò ou vin tankou ou vin fè gouvènman an lou, donk n ap chanje ou. Lidè ki te bay Kitèl la, lè l tande bagay la l kouri al jwenn Ariel, li di Ariel m pa gen okenn pwoblèm m ka konprann ou vle chanje Kitèl, men si w ap chanje Kitèl, Monte Amos Zephirin pou mwen kòm minis de lenteryè. Ariel pa bay bon repons. Sa vle di Ariel ap baleye tou lè 2. E pa la swit lè nèg yo santi djòb tou lè 2 an je, yo fon antant antre yo, yo dekese prè de 13 milyon de goud yo voye nan nò pou nou wè kokenn chenn lòbèy sa k fèt nan nò a. Pou nou wè kanaval sa k fèt nan nò a kote se tank tout bagay fèt san pwoblèm. Donk nou vin di pèp ayisyen nan konferans sa ke n bay maten an, fò n pa konprann oubyen fò n pa konfonn moun k ap manifeste pou fè presyon pou mete moun nan dyòb oubyen pou kenbe pòs yo tou avèk moun k ap manifeste nan Pòtoprens k ap mande chanjman lavi yo, sa vle di pwoblèm gaz la rezoud, pwoblèm ensekirite a rezoud, pwoblèm lavichè a rezoud. pwoblèm grangou a rezoud, pou pri lekòl yo bese elatriye. Fò n pa konfonn 2 manifestasyon yo ditou! Se blofè yo ye! Donk, tout moun wè nan Okay, plizyè manifestasyon fèt deja, se prèske menm bagay la, donk nou pa vle moun konfonn manifestasyon sa yo, ni sa k fèt nan Nip elatriye. Gon manifestasyon k ap fèt pou mete lòt moun nan menm pòs la pou yo, Gen manifestasyon popilasyon ap fè pou rezoud pwoblèm li. Donk se la nou ye. Nou vin raple pèp ayisyen an, men ansanm de moun ki lage nou nan sa nou ye jodi an. Pa gen okenn moun k ap vin pale ni kòm sen, ni kòm Bondye la a. Premye pati politik lan se sdp. Dezyèm pati politik lan se Fusion. Twazyèm pati politik lan se Inite. Katriyèm pati politik lan se Pitit Desalin. Pa gen sen la a. Nou tout ap benyen. Nou tout gen bagay nan men nou. Men fò n dakò tou, chak mwa, gen 5 milyon de goud lajan entèlijans k al nan Nò. Fò n dakò l. Fò n dakò tou, ou pa ka sou do bèf la w ap pale bèf la mal. Moun ki ka fè sa se nou menm. Nou pa gen minis, nou pa gen direktè jeneral, nou pa gen sekretè deta, nou pa gen pèsonn moun nan pouvwa. E sa k fè nou pale avè bouch nou jan nou vle. E sa k fè nou di o Pòtoprens lan se yon lòt bagay. Pòtoprens lan se yon lòt bagay. Pi gwo nèg panse ou pral parèt avèk lajan Ministè enteryè pou vin fè presyon pou yo kenbe minis ou pou ou e kòm kwa ke wap chache rezoud pwoblèm pèp. Pa gen pèp nan bagay la la menm! Pa gen pèp ladan l! Jodi a, nou wè tout nèg ap pale de diskou loksidan. Sa k loksidan mesye? Nap pale loksidan mal pitit nou kay loksidan, madanm nou kay loksidan, fanmi nou kay loksidan, nap kriye pou viza loksidan. Epi nap pale loksidan mal Nou vin pèdi Nou vin pèdi E sa fè nou di pèp ayisyen reveye ou Tout mobilizasyon kap fèt Konsènan Kont grangou Kont mizè Kont chomaj Kont lavi chè Kont pwoblèm gaz la Viv ayiti aplodi li Viv ayiti aplodi li Men depi se manifestasyon kap fèt Pou mete presyon Pou menm moun yo rete la Donk pèp ayisyen nou dwe baleye moun sa yo. Paske fò n dakò yo kontribye nan sa nou ye la a. Mezanmi, kòb ministè enteryè ap bay nan nò pou fè manifestasyon epi n pa ka jwenn lajan pou sèvis entèlijans ministè de lenteryè travay, kidnaping ap fèt devan biwo ministè de lenteryè. Y ap kidnape menm anplwaye ministè de lenteryè. Donk jodi an la a pou nèg pa konprann ou echwe. E sa k fè nou tou di pèp la, gade modèl tout moun ki gen ministè direksyon jeneral nan men yo la jodi a. Gade modèl tout moun sa yo pou nou wè sa yo remèt la. Epi demen pou nou pa al pran chans remèt moun sa yo peyi a. M ap fini pou m di avèk pèp ayisyen an, direksyon jeneral lapolis lan nou wè gwo jefò fèt. pou wè si lòd te ka retabli nan dezòd. Nou wè konsènan komin Kwadèboukè, gen bèl efò ki fèt. Men sa rive se paske gen moun nan Kwadèboukè ki kopere avèk lapolis. Se sa fè nou vin mande moun nan lòt komin, nan lòt depateman, nan lòt katye, nan lòt riyèl kontinye kopere avèk lapolis. Bay lapolis enfòmasyon paske jodi an peyi a nou pa ka redwi l avèk yon repiblik bandi. Nou paka nou paka redwi peyi avèk yon repiblik gang, nou paka redwi peyi a avèk repiblik kidnaping e nou paka redwi peyi a tou avèk kesyon boukannen moun. Pratik sa yo nou dwe fini avè yo paske Ayiti se yon tè ospitalye li te ye. Nou te konn resevwa tout moun, jodi a la bandi fè tout moun pè nou men sa rive. E m pral pale. Paske Beauplan se yon nèg ki pè rezo sosyo. Ou konprann? Men, jan bagay la ye la papa, m wè misye fè yon tweet. Ebyen pi ta nou pral vini avèk tweet lan. Men kòm Nenel Cassy pale. Ann tande ki sa l di. E m ap repete ankò pou nou, pou laprès ki la. SDP angaje l. pou l batay e fè pase revandikasyon pèp la e patikilyèman revandikasyon jèn yo ki bezwen travay. Note pou mwen, mwen di jèn yo bezwen travay. Se pa fòseman nan Leta jèn yo bezwen travay. Se anplwa pou kreye. Se biznis yo pou fonksyone. Se sekirite pou yo bay. Se pale avèk sektè prive a pou gen plis envestisman k fèt anndan peyi a pou gen travay ki fèt. Pou pèmèt ke jèn yo jwenn travay. Jodi a, SDP bay tèt li misyon pou goumen pou jèn yo travay. Sa e sa n bay tèt nou. Se youn nan prensipal revandikasyon nou. Sa vle di, gen nouvèl revandikasyon ke n genyen ki pi presant kote n ap pale la a. Se travay pou jèn yo, paske kèlkanswa peyi dan lemond, gouvènman yo gen responsablite pou bay travay. Dezyèm lòt revandikasyon ke n genyen, moun ki viktim pa rapò a batay sa a, fòk yo repare yo. Fòk yo repare yo. E sa, nou pran angajman pou gen reparasyon ki fèt pou tout moun ki viktim. Elèv yo pa ka al lekòl, lòt timoun yo pa ka al lekòl. E se nan sans sa nou di e ke prese prese, prese prese, dwe gen efò ki fèt. Nou tande loni bay 17 oktòb, 17 oktòb se fèt papa nasyon an ki te mouri pou n onore memwa l. Se pa fèt pou n bay nèg pou fè dilatwa. 1 an de negosyasyon kote kot kisa lap bouche? Kom si epa li paka pale negosyasyon sa an chinwa lap fèt? Epa an kreyol li fèt? Kom si ou oblije pran 1 an ou paka bay anyen e jodi a wap pale de negosyasyon toujou pandan ke pèp la ap soufri pandan ke pèp la ap soufri sa vle di pèp la pap kapab tann 17 oktob. Fòk aktè yo degaje yo kou mèt Jan Jak pou pèmèt ke gon akò prese prese. Paske yo wè sak nan lari a. Pèp la di l pap tann. Sa vle di mwen konvoke tout aktè yo pou travay ansanm rapid rapid. Pale kreyòl, si se chinwa kap pale nan negosyasyon yo, pale kreyòl pou tout moun konprann. Poun bay peyi a yon lidèchip ki kapab retire l nan sa l ye la. E se nan sans sa a nou menm, nou di, nan kad batay k ap fèt la, Lason nou ap antre ladan pale vre, pale byen. Pale cho, pale byen, pale vit. Pa vin fè mètdam nan batay pèp la. Pèp la soufri twòp. Ann konsantre nou pou n bay pèp la yon solisyon. L ap soufri. Pa vin fè divèsyon ladan. Fò w pale klè. Ou di ke bagay yo pa bon, bon ekip moun k ap dirije pa ka pran responsablite yo. An n met tèt nou ansanm, nou chanje yo pou n chwazi moun ki kapab pran responsabilite yo. E se sa l ye. E se nan sans sa a nou di, nou menm, nou apiye tout mouvman de mobilizasyon pandan ke SDP li menm l ap fè konsiltasyon, l ap konsète nan mitan li, pou li menm pou l pran responsabilite pa l. Jodi a tout sektè ap lanse modòd yo. Nou wè modòd yo ale nan sans pèp la, n ap apiye. Kote yo fayi tou, n ap pran responsablite nou, se nou k pou lanse modòd, n ap lanse. Men pou lenstan yo vle lanse, n ap akonpanye yo. E se nan sans sa nou mande tout jèn yo, patou anndan peyi a. Menm sa k nan dyaspora yo. Si w pa ka vin manifeste, si se 2 dola w ka voye, voye l. Pa egzanp, toutalè m ap pale avèk zanmi Jakmèl yo, majistra Siksè, li di m ke gen 3 moun ki blese ki nan sal operasyon pa rapò avèk kòb yo pa ka fè operasyon. Sa vle di nou bezwen sipò. Pandan se tan yo di se moun k ap finanse. Se pèp la k sòti. E m tande yo, pèp la di li menm se li k sòti, e pa kòb yo ba li k fè l sòti. Se pou pwoblèm li l sòti. Anben politisyen yo dwe pran responsabilite yo pou bay pèp la solisyon. E sèt fwa si, pèp sa a, l ap jwenn solisyon paske l di li pa pral mouri nan lanmè. Mwen kwè sou jenès sa, m konte sou li e nou nan do l e n ap akonpanye l. E tout lòt moun, tout lòt dirijan ki vle akonpanye pèp la, pèp la ap tann nou pou n akonpanye l. Men, sèl sa m kab di tèt mwen, pèp ayisyen, wè gon seri de moun ki fini. Yo prale tou dousman nan tonbo a, nan tonbo silans lan. Pa swiv yo non. Pa swiv yo. M pap fè pèsonalite, m pap site non moun. Men tande byen sa m di nou an. Gon seri de moun, lidè politik, jounalis, moun ki nan gouvènman. Moun sa yo fini. Yo prale nan lye silans lan.